M di tou. A dezè di maten, telefòn mwen sone. M te resevwa de zapèl deja e pandan tout semèn desanm nan. Ki di, yo, sa k ap fèt la? M di, a, anfòm wi. M di, se kiyès wi? E, son sòlda. M di, sòlda? Ki sòlda sa? A yo dou yon solda monchè m di koman w pale avè m la epi m ble w m fèmen ou on moun ou ka rele m wap di bonswa Tony m te eske m ka pale avè w oubyen manadjè epi wap di m se w solda solda di solda da m di poukisa m fèmen m ale epi dan la sware li te fè 8 è di swa telefòn mwen vin sone ankò. But m wè nimewo a m pa konnenl m di kèt m pap pran nimewo sa non m pa konnenl m pa nimewo a fè nenpòt 4 jou ap rele m pa janm reponn kounya 25 desanm a 2 zè di maten telfon m ap plede sone Mwen desam patap domi m pran m di ket eske se pou moun pam ki gen yon pwoblèm kounya m pran apèl lan epi m di se kiyès Tony sak gen la menm m di a anfòm wi tande non wap vin jwe oubyen ou pap vin jwe m di nan kisa eske m gen kontra avèk ou e wi fò vini nap tann ou m di kibò nan vilaj m di nan vilaj a dezè di maten ou relem pou di bon m vin jwe nan vilaj kòman sa se kiyès. Epi apre moun nan fèmen epi m gen yon lòt moun ki rele m ki di m Tony monchè e se yon sòlda m di ki sòlda li di monchè e m se fanatik pa w menn men m se yon sòlda lè yo ban m lòd pou m egzekite yon bagay lòd m resevwa m ap fè l paske si m pa egzekite lòd yo ban m nan se mwen k ap egzekite. M di ki lòd yo ba w la? Li di monchè, m se fanatik ou, m toujou wè w ap pase Matisan, lòt kote, tout bagay nèt. Monchè, nimewo k ap rele w la menn, reponn, reponn telefòn nan epi desann Vilaj vin jwe. M di kèt! M kòmanse enkyete. Lè m reponn nimewo a, li di yo, Tony, e zafè la e chèf la e m di kiyès se? Li di a, Vilaj. Lydia, yeah yeah tout bagay anfòm Lydia, pa gen pwoblèm non bagay sa yo yeah Lydia, monchè jodi a fèt jeneral la e bagay sa yo fò ta desann wi vin bay pase piblik la ap mande pou bagay sa yo m di a men e banm eseye pale avèk staff mwen an epi pou m ka konnen kisa m ap fè paske la m kòmanse pran presyon a 2 zè di maten li te fè 2 zè 25 moun yo stil kontinye rele m yo di a fò desann bagay sa yo m di kèt e kèt M rele staff mwen epi m pale avèk staff mwen bagay sa yo epi manager m nan di monchè Tony ou pa gen le chwa fò w ale epi Izolan vin rele m Izolan di Tony nou pa gen le chwa fòk nou ale m di Izo frè m ou panse ke m pral kite lakay mwen a prèske 3 zè pou m desann nan vilaj al jwe menn brother si yon bagay rive m menn. Ou deja konn ki nèg mwen ye deja menn. Yo m friz, m friz, m friz. Annapre, nou reflechi antre nou, nou di kèt fò m ale. Epi, m rele Izolan. Epi m di Izolan, anben, ann ale non menn. Epi, yo voye vin chache nou nan wout Baay sa yo. Men Tony mix nou konnen an se pa li menm nan la sware map di kèt mesye alè sa m pral jwe mesye ap nan vilaj si lap si pandan nap desann lapolis kwaze nou lapolis tire sou nou kisa m pral di fanmi m kisa m pral di zanmi m sa m pral di manman m fanmi m se de moun ki sansib pou mwen se moun ki sou responsablite m. M di, Kèt! Epi m rele manadjè a, nou met tout sa fane epi nou priye. Lè nou fin priye, nou di mesye fòk nou ale. Epi nou ale. N ap desann, nou pase bò edh la. M gade, m pa moun, m pa moun. Se premye fwa m nan sitiyasyon sa. Jan nèg a di a, m nan lenkyetid. Lè m desann epi lè m rive gwo zam, m wè timoun, granmoun, jèn moun, tout kalite moun. M ap rantre anndan, m ap di Letènèl Jezi, m ap priye nan kè m. But ou konnen, gen de zòn ou rive, Konnen m son nèg tout moun konnen Tony son nèg ki frekan, son nèg ki toujou ap pran pòz li bagay sa yo. Epi lè m rive ou konnen m ap pran pòz, sa k gen la a, sa k gen la a sòlda respè e pa mwen. Tony mix nou konnen an e pa li. M di lè m ap rive m ap di yè, o jene, o Tony mix frè m bagay gwo zam m di yè atansyon wi jere ou konnen Bal ka pati misye di non monchè bay bay sa la bay sa yo nap kore bay sa yo apre trè etènèl m sou kont ou epi lè nou fin antre lè m al nan baks mal nan vip a m kanpe anlè a gen plis ke 3000 moun anndan. Epi lè m pral monte stage a pa dèyè a m pase m di gyèt mesye sa nap fè la menn epi gon patnè ki vin nan zòrèm men misye pale avèm misye dim Tony frèm ou konn nan ki peyi wap viv menn e nan sa w ye la menn ou pat sipoze ladanl non men ou oblije menn paske nèg sa yo ou konn ki nèg yo ye deja e m konnen trè byen E m jwenn plizyè menas plizyè fwa e di m vin jwe m pa vle m pran avyon m pati jis pou m pa vini m di kyèt menn m pa gen le chwa epi n ale lè m rive nan back stage epi nou te tande mesaj la nou tande mesaj la ke Tony Mix e nèg ki pi lach nan HMI la m pa lach m pridan. M fè respè m, m pa vle rantre yon seri de kote paske m konnen kisa k ap tann mwen. Epi lè m ale, m al monte stage a epi m kòmanse jwe, m kòmanse jwe, m kòmanse jwe, m kòmanse jwe. Aprè gen de twa nèg ki dèyè a. Epi m fon ti bat mal kote yo di a e pa Tony nou konnen an non kap jwe la a sak genyen menm la a, m di a ou konnen lap frape, m pa vle pale paske m konnen gen kamera ki gen dwa ap filme tout bagay sa yo m pa vle pale epi misye di yo bro si wap jwe wap jwe menn si wap ba se afè paw wap fè la menn Tony mix nou konn ap gade petyonvil la. Delma, laba, tout kote nan peyi a e li n bezwen la. Paske nou se moun tou. W ap jwe Petyonvil, fè pil fèt Nwèl, Ranncho, n ap fè tout bagay nèt, bagay sa yo. Epi ou vin la, w ap ba moun bagay kana, bagay sa yo. M di a non monchè m ap jere sa menn, m ap jere sa. Epi lè m ale menn, epi m pran mikwo a. Epi m kanpe mizik la. M di bon, ou konn sa k pase? Moun k ap pale, moun k ap dis, moun k ap dat tètètètètètètè epi brrr fatra a m deklannche. Se pa mwen. Se pa mwen menm. Se pa mwen. Sa aprè lè m ap gad videyo a m ap di tèt mwen kyèt, mwen menm ki fè bagay sa. Presyon nan kò m, chalè nan kò m, bal ap tire tout kote. Gon seri de zam e nan film m konn wè yo zam yo otou de mwen menm konsa map gade tout bagay yo live pil bal ap tire lòbè map wè tout tout tout non m konn ap tande nan nan nan televizyon nan radyo sou entènèt map gade tout gwo nèg sa yo m wè nèg sa yo bò kote m m di oh non non ce n'est pas moi non non ce n'est pas moi epi m di bon. epi m lage epi m vin rantre nan sans ke moun yo bezwen m nan paske lè tout moun konn ap gade w gen de fwa bro papa moun nan m di Tony mix nou konnen an lè l ap jwe l manyen mikwo l men kisa ke l fè enben vwala ke se lè m fin di sa m fin di yo epi se lè sa m ka di ke wi gen pwogram. Epi se sa yo tap tann, se sa ke yo te vle. Men se pat mwen menm vreman. Tony Mix nou konnen an, se pa li menm ki te la. Men fòm di nou byen, e lèm vini, pwogram vin fini, m pa vle ale paske l te nan 4 è di maten konsa. M di mesye, eske nou prale? Nèg yo di non mesye nou poko ka ale, fòn tann 2 jou. Epi. Nou tann li jou epi nou soti m ale. Lè m rive lakay mwen, m priye, m di Bondye mèsi paske sitiyasyon sa a m pa ta renmen reviv li ankò nan lavi m. Men gen de moun kòmsi lè m al gade entènèt la nan demen epi m wè videyo a k ap fè la yn tout kote. But se de moun ki pa konnen reyalite peyi dayiti. Se de moun ki chita lakay yo dè yon telefòn, dè yon konpitè, dè yon ipad epi ki jis ap pale pou pale. Men m ta renmen moun sa yo si yo te nan peyi a yo tap viv an ayiti yo gen fanmi yo zanmi yo ki tap viv an ayiti eske yo menm yo pa tap fè deplasman an m gen tout fanmim nan peyi a tout kote tout fanmim ye eske nou panse ke yo menm te ka pa al jwe pou nèg sa yo e nou konn nèg sa yo sa yo peze. Leta konnen pwogram nan ap fèt ok nèg yo fè afich leta konnen ki dat pwogram nan ap fèt leta pa di anyen epi se sou do m nap lage chay èske se mwen k ba nèg yo zam èske se mwen menm ki met nèg yo nan sitiyasyon ke yo ye an èske se mwen k ba nèg yo bal. M se yon moun menm jan ak tout moun tou. Men sa nou vle entegre m foure m ladan l lan, li pap pase. Li pap pase. Li pap pase ditou, ditou, ditou. Pa gen moun k ap pran l nan men nou. Ok? So, yon moun ki pap viv an Ayiti pap konnen reyalite peyi an. Tout kote gen gwoup de moun pa yo. Imajine w byen. M fin jwe anba a. Aprè tout pale anpil sa yo ki gen sou entènèt la, gen lòt nèg ki nan lòt geto, ki nan lòt baz k ap rele m nan telefòn. M pa pral jwe voice jis pou evite. Men mesye! tanpri. Nou wè nan kisa ke nou mete m? Nou mete m kòmsi m vin ap bay eksplikasyon ke m pa t sipoze fè e m pa konn fè. Ok? So, se de bagay ke m pa konn fè, kòmsi m ap vin kanpe, m ap eksplike. Non. M pa vin la pou m vin jistifye tèt mwen. Si ke mwen te di yon bagay ke anpil moun te fache pa rapò a reyaksyon m se pa mwen map fon ekskiz piblik anvè fanatik tonymix sponsò mwen yo epi medya kap fè yon travay pozitif. Ok m vle fon ekskiz piblik anvè moun sa yo paske se yo ki enpòtan pou mwen moun kap opine kap fè video kap di lòt bagay yo sa sa fè pa nou nap regle nobody can put me down paske m travay pou sa nou gon pwoblèm degri nou gon pwoblèm Fristrasyon paske Tony plen sponsò. M wè de pòs kòmsi gen de moun ki mete afich tout sponsò ke m genyen yo pou di ke o wi fò yo cancel fò sponsò this sponsò that non m travay pou m gen sponsò sa ou bezwen sponsò a wap travay byen pozitif pou genyen l tou. Pa egri de sponsor ke m genyen, kisa sponsor m gen pou l wè nan afè sa a? W ap afiche tout sponsor m genyen pou di konsa ke e wi bon sponsor sa yo gwo gwo antrepriz an Ayiti. Li pa fè sans. Ou bezwen antrepriz sa yo? Travay menm jan avè m. Ou ka genyen l tou. Ou pa oblije ap rabese youn, kraze youn pou jwenn yon bagay. Se pou swiv Tonymix fè A plis B, B ban men m, ban mwen men m, ban m fè A mwens C pou l bay menm rezilta a. Epi lè sa sponsor ap just rele w. Se sa le pwoblèm. Le pwoblèm se ke. Nou fristre. Nou pa gen pwoblèm vilaj vre. Se pa vilaj ki pwoblèm non. Se pa vilaj ki pwoblèm nan. Nou gen yon pwoblèm depi 2010 kòman fè se Tony Mix k ap mennen. Nou gen yon pwoblèm kòman fè ke se Tony Mix ki gen tout sponsò sa yo. Nou gen yon pwoblèm kòman fè ke tout moun, tout pwogram, tout kote se Tony Mix. Paske Tony pote yon lòt bagay. Tony fè yon lòt travay. Tony pote yon lòt bagay. M pa bezwen konnen ki sa w ap fè. Si se yon adisyon, soustraksyon, miltiplikasyon pou w jwenn yon rezilta, Bòdye se just fè l. Ok, gen plizyè atis ki jwe nan Vilaj. Plizyè atis. Plizyè atis ki jwe nan vilaj. Kòman fè se Tony Mix avèk Izolan nou pran nap pibliye a travè entènèt pou nap di konsa ke men dis men dat men dis men dat. Poukisa se Tony Mix avèk Izolan? Pandansetan gen plizyè lòt atis ki jwe anndan vilaj. Rezon an senp se paske paj nou Odyans ke nou bezwen ke l genyen an se Tony Mix avèk Izolan pou ki ba nou l. Nou bezwen fè de kòmantè pou nou gen like nou oblije pran Tony Mix avèk Izolan. Paske depi nou di Tony Mix avèk Izolan pral gen anpil moun ki pral opine, pral gen anpil moun ki pral pataje, pral gen anpil moun ki pral like. So nou pral jwenn sa nou bezwen an. Prete m papye a gen yon dènye bagay pou nou pale de li ankò. Ok tout moun toujou wè dèyè do laptop mwen gen yon tag kòm il fo ok vwala tag sa toujou dèyè laptop mwen pa vre lèm tap jwe andan vilaj la poukisa ke tag sa pat dèyè laptop mwen paske map pwoteje yon sponsor ke m genyen ok map swanye imaj sponsor a paske m konnen ki echèk sa ka gen sou mwen imedyatman ke m nan vilaj oubyen whatever m vin jwenn kote m pa vle vini men sitiyasyon peyi a fèm vini m oblije retire tag la dèyè laptop la pou evite pwoblèm. Prete m papye a ankò gon dènye pwen pou nou touche paske nou pap rete twòp nou pa vin jistifye tèt nou ok ok lè map fè sosyal lè nap bay timoun kaye nap bay liv nap peye lekòl Pran responsablite w paske ou pa ka lage yon peyi pou moun ap viv ladan l avèk presyon. Nèg a zam gen dwa deside sa yo vle ok. Nèg la kenbe zam sa se li men mwen m gen dwa pa chwazi kenbe zam sa se mwen menm. Men kisa ki fè nèg la kenbe zam? M panse ke nou kapab mennen operasyon pou nou konnen poukisa tout nèg sa yo kenbe zam. Poukisa nou lage tout chay sou do atis yo? Kisa atis yo gen pou wè nan sa? Pandan yon atis se yon pèsonaj ki sipoze bay plezi tout kote, fè tout moun plezi tout kote. Nan maten. Se youn nan bagay Ramsey ki te fè m plis fristre. Nèg la di m konsa ke wap mache ou wap mache jwe tout kote epi epi epi mas pèp la anba li menm ki pa menm ka manje ki pa ka fè anyen an epi nou moute vit sou yo bagay sa yo blablabla. Bon sak te pi fè m mal nan dosye a se paske nèg la di m konsa ke ok se paske nèg lan di m konsa ke Tony m se fanatik ou m renmen w anpil M toujou ap swiv ou tout kote men gon sèl bagay map diw degaje w al fè pwogram vilaj la pou nèg yo paske mwen menm mwen gon lòd si ke yo banm on lòd m pa egzekite lòd lan se mwen kap egzekite eske nou konprann mo sa aah se te on move sitiyasyon m te ye men. M te oblije fè l kanmenm. Ok. Ok. Nan geto a, gen timoun tout laj, douz, trèz an, katòz, kenz an, gen tout bagay. Ki sa Leta di nan sa? Leta konnen kot nèg yo ye, nou konn kot nèg yo ye, epi se mwen n ap di k al jwe pou yo pwoblèm nan? Èske nou wè nan nivo ke nou ipokrit, nan nivo ke nou fristre, Hein? Nou nan nivo ke nou rayi yon lòt ayisyen parèy nou kap fè efò? Kap di nan tèt pa nou se detwi Tony Mix? Non. Depi 2010 m konstwi yon karyè. Yon sèl jou paka vini pou detwi l. Sa pa egziste ditou. Jamè. Negatif. Chanje faz. Fè yon lòt bagay. Antouka map voye yon gwo respè e pou tout moun an jeneral. Ankò yn fwa m fè yon ekskiz piblik anvè fanatik Tonymix anvè sponsò, anvè jounalis kap fon travay serye, ki konnen sa yap fè a. Se pa de moun ki vini pou kraze moun pou ki fon lòt bagay. Ok so m vle nou konprann sa. M vle nou konprann sa. Epi nou gen lòt mesaj ke nap fè pase. Nou gen prè de 22 moun k ap travay nan enstitisyon Toni Nixon. Prè de 22 moun. Se avèk laptòp sa a yo manje, peye lekòl pitit mwen, fè tout bagay pou fanmi m avèk laptòp sa a. Pa panse ke yon jou ou ka leve pou detui l, non. Non, lanati p ap dakò. Lanati ap detui yo pito. Non. Okontrè, m panse ke nou te ka rele m oubyen monte entènèt la di a, bon Tony, monchè, se vre ou gen anpil demand, tout moun ta renmen ou menm ki vini, whatever, blablabla, bay yon konsèy. Men pa vin, pa vin fè sa n ap fè la yo. Sa yo p ap itil nou anyen. Pa gen anyen k ap regle. Pa gen anyen k ap fèt mwen di nou. Chanje estrateji. Paske sa a pa sifi. Chèche yon lòt bagay. Lè m ap fè tout bagay sosyal, nou pa janm pale de yo. Sinon kounye a nou pran afè vilaj nou vin mete. Mwen menm map di sa nèg kèlkeswa nèg ki nan katye popilè. Nou mèt fache avè m, nou mèt fè sa nou vle. Bon si nou vle nou mèt touye m. Mesye m pap vin jwe nan katye popilè ankò. Toutotan ke leta pa pran responsablite l. Tout zam sipoze bèbè. M pa di ke Never men men men nan sitiyasyon peyi a ye la mesye m priye nou an gras pa rele m pa rele m pou katye popilè paske nou wè nan sa nou mete m la eske nou wè nan sa nou mete m pa rele m silvouplè antouka map voye senpati m bay tout moun ki viktim whatever ki nenpòt bagay ki rive l Nan moman nèg yo konn ap fè sa ap fè a. Men mesye pa atribye m nan bagay sa yo ankò. Pa rele m silvouplè. Silvouplè mesye m mande nou padon pa rele m pou m vin jwe nan aktivite sa yo pou nou. Paske nan sa nou mete m la jodi a m pa konn ladan l pou m ap monte m ap fè live. Lè m vin fè live mwen se plezi m vin bay. Fè kè fanatik kontan. Pale de sponsò. M pa konn vini pou m ap nan tout bagay sa yo. M pa, sa pa stil mwen. Se nou k mete m ladan l. Pa relem pou jan de bagay sa yo mesye silvouplè ok jounalis kap fè vye kòmantè nèg kap pale yo sa se afè pa nou nap regle but ou wè mwen m konstwi yon karyè karyè sa m konstwi a depi an 2010 map fèl pa panse ke nou ka rive nan yon jou nap pale nap pale nap blabla nap blabla pale nap pale m kreye fènbez mwen m kreye paj mwen m kreye tout afèm pou kont mwen Avèk zong mwen, avèk strateji m, avèk may mwen. Pa panse nou ka vin la jodi a pou vin di oh wi Tony this Tony that non non that's bullshit trust me guys nobody can put me down map redi nou sa ankò chanje strateji so tout fanatik Tony mix yo ankò yn fwa m fè yon ekskiz piblik anvè nou menm epi sponsò yo moun ki renmen m zanmi m fanmi m si ke m te di yon bagay nan vilaj ki pat fè nou plezi Apologize I'm sorry guys So apa de jodi an sa pap repete ankò Sa pap fèt ankò Tout jounen map pase matisan Map pase bèlè Lèm pral lòt kote map pase nan baz 400 mawozo Chak kotem pase gon nèg ki relem Oh Tony DJ peyi a gen la Mwen fèk pase la Sak pase telefòn m tout moun gen telefòn mwen Kounya m oblije m vin paka pa pran apèl Tout apèl m oblije prann Pasem pa konn kiyès kap relem Èske w la? Nan tout kote m pral jwe, dènyèman kibò m te pale, m t ap jwe mibalè. Pandan m pral mibalè, Yo, sa k genyen menm? M di, A, fò, depi w, men pawòl la, sa k genyen menm? Men pawòl la. E, yè, mwen wè w pase la a, wi. M di, O, yè, yè m fèk pase la a, wi. Kè sa? A, monchè, 400 mawozo, wi. M di, A, ok, pa gen danje non. Pa gen danje non. Respè, respè bagay sa yo. Epi, boum, boum, m ale. M ap pase. Bon, Matisan li menm, m pa menm pale de li. Matisan m ap pase. Mwen menm gen nèg m te lekòl Edmond Laforêt ki te nan menm sal avè m, m wè yo a gwo zam. Tony frè m cheri, respè mon amour, afè pa m DJ peyi a, pase w ale. Lè m rive lòt kote ankò, pase w ale. Lè m ap tounen gen nèg ki te nan kolèj Elie Blaise, m wè nèg yo. Nèg yo di Tony respè, m di a respè frè. Paske lè nèg la te nan menm sal avan epil wè wap vire sou pil prado w, wap mache wap fè lòbèy, ou pa konn sak nan tèt li, ou pa konn ki entansyon l. Se pa tout moun ki t degaje fistrasyon yo menm jan. Lèm wè nèg sa yo m di kèt mesye m konn patnè sa wi menn. M konn wè misye nan 18 la wi. Bon yo sa se chwa nèg la. Sa se wout pa nèg la. M pa ka kont li mwen menm. Ou konprann? M pa ka kont nèg la ki fè wout pa l. Se wout sa l santi k ap bon pou li. Se wout sa li menm li santi ki bon pou lavi l li fè wout la.